Selon sa Desivenes rakonte, asasina polisye yo nan Ti Rivyè dlatibonit presizeman nan Lyankou abandone pa frè dam yo pou kwè li la se chen k ta alorijin ap manje yo e popilasyon an te anvayi ak manchèt komisarya Senmak la mande kouman lapolis te kab akonpanye yo pou al rekipere kò polisye sa yo ki an detansyon depi 2 jou. Nan baz gang Savyen an nan Latibonit jan nou konnen l lan. Bonjou bonswa tout moun yon lòt fwa ankò n se Sofia TV 83, jodi a se moman pou m enfòme n a raple nou 27 janvye 2023, byenvini sou detay yo men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Jodi a peyi a pran yon lòt vwèlta, gang ame pran lari ak yon sèl misyon touye PM Henry men yo pa konnen lè w atake yon ayewopò Se pa yon moun, ni yon pouvwa wap detwi, se tout yon peyi. Sekirite peyi a menase, sekirite èpòt la nan yon lòt difikilte, avyon gen dwa pa deside ateri isit ankò, kiyès kap benefisye, voye je pou n gade nan ki eta nou lage peyi n. Sa se yon nòt madam Edmonde Supplice Beauzile mete deyò, ansyen senatris la ale pi fon li fè konnen se gang ame ki te sòti pou touye Ariel Henry lè yon gwoup polisye ak popilasyon te debake yè lakay PM nan e yo te deside an kraze èpòt la, anpil moun ap poze tèt yo kesyon ki sa k ta dwe fèt, pou ki sa tou se kon sa mesye polisye yo te chwazi pou fè revandikasyon yo pase. Men pou otan plizyè òganizasyon dwa moun kòmanse ap sòti nòt, tankou rnddh ki pale sou dosye sa, yo mande pou. Kominote entènasyonal la prese prese panche sou ka sa e gen anpil moun ki fè konnen tou ta sanble pa rete tan ankò pou militè yo debake aprè zak brigandaj sa yo fin fèt anndan peyi a. Nou prale premyèman ak Désirvenus nan Ti Rivyè Dlatibonit ki fè konnen se chen ki gen chans pou manje kadav polisye yo, e ak yon gwo vire won konsènan tout nòt k ap soti nan peyi a suit ak deblozay ki fèt nan peyi Dayiti yè, medam mesye. Ka nou grav e pwoblèm yo anpil. Si ou poko fè sa, rete konekte ansanm avè nou. Nou se Sofia TV 83, anpil detay ak lòt se pou koulye a la nan jounal paw la sou chanèl paw la. Nan aprèmidi, done yo pral chanje lè moun nan sant vil Ti Rivyè Latibonit te wè ke polisye ki te nan komisarya Ti Rivyè Latibonit yo desideman te fèmen pòt komisarya a, yo fè abandon, yo vide lè lye. Sa li te pèmèt ansanm moun ki te nan kouri pou zak bandi yo te konn ap poze depi 21 pou rive 22 oktòb nan santrevil Ti Rivyè Latibonit ki te deplase yo yè te oblije deplase ann ijans pou kite santrevil la swit avèk enkyetid ki te blayi bò kote pa yo. Nan komin Lyankou li parèt pa diferan, ansanm de polisye ki te nan komisarya Lyankou yo abandone. e lòt enfòmasyon sa ki gen awè avèk operasyon ki te fè kwè sou plizyè platfòm nan rezo sosyo e menm radyo te anonse sou Moreau Liancourt pa dè zinite espesyalize espesyalman swat yo e se pa te fòseman yon operasyon men li te plis sanble yon mouvman de represyon sou popilasyon an paske selon enfòmasyon ke popilasyon an dispoze pou nou gen plis pase 6 moun nan popilasyon ki mouri ak bal pami yo 2 fi e 4 gason, 2 kay brile e pou jiska prezan yo ta enfòme nou ke kadav sila yo toujou rete nan lari ak nan raje kote yo te resevwa bal yo, pami 2 jèn gason yo, 4 jèn gason yo gen 2 ladan yo ke lapolis fin tire e yo mete yo mete yo mete dife sou yo jiska prezan moun pa idantifye kiyès ke yo ye se te 2 moun ki tap travèse wout lyankou a sa li pratikman lage anpil difikilte e laperèz pou kesyon aktivite woutyè sou komin Lyankou, ansanm daktivite yo pratikman paralize, se nou ta ka di ap fonksyone o ralanti, sa ki gen rapò avèk kesyon biznis yo, tankou jan sa ap fèt nan komin Ti Rivyè Latibonit, ou plis wè popilasyon an gen pozisyon dobsèvasyon pou yo konnen ki jan jounen an va pase, malgre anpil enfòmasyon ap fè kwè ta dwe genyen. e fas a fas antre koralisyon ki nan seksyon kominal tankou Jean Denis e pou al atake mesye Savio paske mesye koralisyon ta fè kwè yo panse ke lapolis pratikman ta pe gentan rantre sou Savien pou omwen pou al rekipere kò polisye yo jiska prezan yo wè pa anyen pa janm fèt yo te di ke yo bay jounen yè a epi pou maten an omwen pou ta gon bagay ke yo menm pou yo ta fè pou ta pèmèt ke leta ayisyen rekipere Kò polisye yo ki an posesyon gang sa gen yo jiska prezan, yo ta fè kwè ke mesye yo ta kite kò yo atè pou chyen ap manje selon enfòmasyon ke moun ki nan perimèt kote mesye yo tale avèk kò yo pataje ak nou. M panse li enpòtan ke gen yon dilijans ki fèt omwen pou wè si yo kab rekipere kò ansyen ansanm polisye sa yo ki viktim nan operasyon pratikman fòse ki t ap mennen. nan komin Lyankou. Nou rete disponib e dispoze pou chèche tout enfòmasyon ki gen rapò avèk sitiyasyon sa a pou ka pèmèt ke oditwa Radyo Mega a konnen kisa ki ap pase. Mwen. La sitiyasyon an li te trè trè konplike ayè maten nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan avèk mouvman spontane sa, mouvman panik sa ki te kreye nan divès kote anndan peyi an sitou nan Pòtoprens, sou Dèlma ak nan Petyonvil kote enben rezidans ofisyèl PM nan li menm konnen moman an trè difisil. kote anpil polisye an inifòm, gen sila tou ki pat an inifòm, yo ansanm yo t ap fè mouvman sa nan divès kote. Men, fò nou di byen, mouvman sa ki te kreye gwo van panik nan divès ri nan kapital ayisyèn nan, men gen rezidans ofisyèl PM nan ki se, n ap di, Premye Minis Ariel Henry li menm ki konnen move moman e, Anben pwotesta polisye pwotestatè yo ki te pran rezidans ofisyèl PM nan kòm sib yo, annik polisye an inifòm, pou anpil nan yo ki te an sivil tou, ayè jedi maten an te deside la pran lari an, anben anpil dega materyèl te anrejistre. Yo te an kolè swit avèk an di lanmò frè dam yo ki pase nan Lyankou ak Metivye pandan weekend pase an, sa ki te mete polisye yo te tèlman an kolè yo te deside. al chache al pale avèk PM Ariel Henry nan rezidans ofisyèl li. Menm lè Ariel Henry li menm pa t ann Ayiti, lè rive nan rezidans ofisyèl PM nan gen anpil kout bal ki te chante nan espas sa. Polisye ki t ap asire siveyans lakay PM nan nan MUSO yo te oblije riposte fas ak gwoup polisye sa ki te ann inifòm e sila ki te an sivil yo. Polisye ki te lakay PM nan te lanse anpil gaz lakrimojèn. Polisye pwotestatè yo te tèlman an kolè, yo te pete, yo te plate anpil kawoutchou machin ki te nan espas lan, yo te kraze anpil vit machin ki te nan espas lan tou, yo te kraze kamera de siveyans ki t ap anrejistre yon ansanm de imaj. Kidonk polisye yo te tèlman an kolè, sitiyasyon sa te kreye gwo van panik nan Musola. nan Dèlma 60 e sa sikilasyon pa t kapab fèt nan zòn sa. Anpil monte desann t ap fèt, anpil kouri te genyen akoz mouvman pwotestasyon, akoz mouvman ki t ap fèt nan zòn sila. Jan n te di a, ki sa k te alabaz polisye sa yo te an kolè konsa? Se suit avèk lanmò polisye frè dam yo nan Lyankour, 6 ki mouri anba bal bandi. e yo tou te pwofite tou krache kòlè yo aprè nèg ak zam vandredi ki te 20 janvye a nan Metivye kote bandi te touye 3 frè dam yo sou plas, gen youn ki disparèt e yon lòt sòti blese. Polisye yo, yo menm yo kritike konpòtman chèf gouvèneman Doktè Ariel Henry ki se chèf CSPN nan, Konsèy Sipèyè Polis Nasyonal la, yo di ki fè silans, ki pa di anyen nan kesyon nan fason ke polisye yo ap mouri an e sa k fè yo te an kolè. yè e sa te bay anpil pwoblèm nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan e yo te deside al pale avèk Ariel Henry lakay li pou di l kisa l ap di nan koze sa kòm chèf CSPN, kòm premye minis, kòm jodi an la se li menm ki genyen kontwòl leta, aparèy leta nan men l, yo twouve ke li fè silans, li pa janm di anyen nan fason bandi ap touye polisye anndan peyi an. E pou n di byen, nou pral vini avèk sa tou, e yon ti rapèl, yon ti rapèl sou sa, sot nan yon espas 12 jou, nan espas 12 a 13 jou, gen nenpòt 13 polisye ki mouri, si n ka pran sa ki pi fre yo, n ap sonje 2 mouri nan Westeyèn bò Kafou Fèy, an n di 4, m ta di anlè sa, piske, wi, 3 mouri sou plas, youn disparèt, o total gen tan bon 6, lè w gade la, e nan Lyankou, 6 mouri sou plas, kidonk, ou deja kapab di nan mwens ke. Nan mwens ke 15 a 22 jou, nenpòt 12 polisye mouri sou plas, kidonk tout sa yo te pouse kòlè polisye yo yè ki fè yo t al pale avèk Ariel Henry, n ap raple e n ap mete aksan sou sa, ki se chèf CSPN nan, Konsèy Siperyè Polis Nasyonal Dayiti an. N ap toujou rete sou menm dosye sa a, aprè yo te soti kay nan rezidans ofisyèl premye minis la, yo te pran direksyon ayewopò, yo t ale nan èpòt la, puiske. Polisye pwotestatè yo te rantre nan salon diplomatik ayewopò Tousen Louvèti la pou anpeche sòti Premye Minis Ariel Henry ki te sòti patisipe nan setyèm somè CELAC la ki te fèt pandan semèn nan nan Ajantin. An kòlè, polisye sa yo ki denonse asasina frè dam yo nan Lyankou nan Mèkredi egzije ke yo kapab gen mwayen ki mete a dispozisyon pou yo kapab afwonte gang ame yo. Aksyon inedit sa ki pwodwi nan salon diplomatik la te retade vòl komèsyal yo ak domestik epi l te mete chèf gouvènman an nan yon movèz postur. Wi, n aprann ke Ariel yo te oblije kouri wi, te gen yon pwen de près pou te bay yo oblije anile l akoz sitiyasyon sa. Wi, m ap gade 2 videyo la, polisye yo te tèlman an kolè, m ap gade 2 polisye ki t ap asire sekirite Ariel Henry. M wè gen yon nèg ki a vès yo wi ki tap ki te vrèman ap pran bouskilad nan men anpil polisye ki te an kolè kidonk andedan salon diplomatik lan nèg yo te vle antre yo te vle antre èske yo ta pral pale avèk Ariel dousman kòm de moun kòmsi e m pa konnen kòm de moun zanmi kap dyaloge oubyen èske jan yo te an kolè lan vrèman yo ta pral komèt aksyon men sitiyasyon te trè konplike piske te gen anpil lese frape ant polisye k t ap asire sekirite Ariel yo nan ayewopò lan avèk polisye pwotestatè yo paske yo te deside fòk yo al pale, fòk yo rantre al pale avèk Ariel Henry ki pa t menm ka gen tan menm fon ti pale lè l rive nan salon diplomatik la pou n ta di bon pou l te ka prezante bilan vwayaj li nan patisipasyon nan setyèm somè sila jan n di a se ti nan ayewo gala yo te kouri travèse avèk misye. Pou ke polisye yo pat on di e pat mete men nan kòlèt Ariel Henry e ki donk èske te gen jilè sou li? Konbyen msi mache ak jilè sou li ba tèt chaje nèt. Konnen nou pat pat gen foto k te fèt. Nou pat ka wè misye tou mesye. Nou pat ka wè l, nou pat ka wè l. Misye te nan kache. E perimèt e perimèt ayopò Toussaint Louverture lan se te kawoutchou k tap boule, aktivite yo te sanse paralize, anpil kawoutchou k tap boule selon konsta repòtè nou ki te sou plas. Wi misye te nan kache anndan ki donk se te anba biwo menm yo te eseye mete misye pou ou konprann paske yo pat vle Pou polis yo te al komèt aksyon sou towo sa. Jan n te di a, polis yo t ap fè mouvman nan lari an ayè jedi an. Plizyè polisye ak kèk sitwayen te pran lari Jan n di l ayè jedi a nan lide pou denonse sa k rive frè dam yo nan Lyankour ak Metivye, men tou pi bon kondisyon travay ke y ap egzije. Pandan mouvman sa, tout aktivite te paralize nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens la ak kèk vil pwovens. Nan fen jounen ayè jedi an, Polisye p kote Stateurs t al nan Direksyon Jeneral Polis la ki twouve l nan Clecin nan objektif pou delivre mesaj final yo. Nan mesaj yo pwotestatè yo mande materyèl pou yo kwape aksyon bandi yo pandan ke Andy Awo kòmandman lapolis la pwomèt pou l alò polisye yo dizon byen polisye pwotestatè yo pwomèt pou yo kontinye mobilize jiskaske revandikasyon yo satisfè ki se ba yo materyèl pèmèt ke kondisyon travay yo ka reyini Nap toujou rete sou menm dosye a gen anbasad amerikèn an Ayiti ki reyaji swit avèk lanmò 6 polisye nan Lyankou. An nou li twit lan pou byen rapid. Nap prezante kòdoleyans sensyè nou bay fanmi brav manb pnh yo ke yo touye yè swa yo fèy Frans avèk mèkredi pandan yo tap reponn ak yon apèl a lèd an Ayiti. Anbasad la ap kontinye fè tout sa li kapab pou sipòte pnh ak pèp ayisyen nan konba yo kont gang vyolan yo. Genyen an gen ansyen direktè jeneral lapolis lan, n ap pale de Michel-Ange Gédéon ki li menm reyaji aprè an di lanmò an seri sa k ap fèt sou polisye yo, frè dam an di se frè dam li piske li te ansyen DG kidonk li te pase nan tèt lapolis lan enben Michel-Ange Gédéon li menm ki lanse yon apèl o kal kidonk li mande polisye yo Gade kal yo. Rete tèt frèt. Men ansyen DG Lapolis Nasyonal Dayiti an, li deplore asasina plizyè polisye dènye tan sila yo. Michel-Ange Gédéon lanse yon apèl o kal, li mande polisye yo rete tèt frèt, kenbe kal yo, poze yo nan pandan ke pwoblèm ke y ap. fas y ap fè fas jodi an, li pap rezoud pa vyolans. Kidonk, an n pa aji jan y ap aji an. Ansyen patwon lapolis lan, li fè konnen nouvèl lanmò polisye sa yo ke jan yo mouri an, li touche l anpil, li fè l mal anpil. Kòm polisye ke l te, kòm ansyen DG lapolis ke l te ye, kòm ansyen kòmandan an chèf lapolis lan e kòm polisye, Li wete chapo l pou l salye memwa polisye viktim sa yo e l prezante senpati l bay enstitisyon lapolis nan, bay pwòch ajan sa yo ki mouri nan egzèsis fonksyon yo. Se sa Michel-Ange Gédéon li menm li ekri. Pandan ke l rekonèt se yon kou di kou sa fè lapolis lan mal anpil pandan ke. Yo aprann ke nan kondisyon ke bandi ap imilye kadav frè dam yo. Li mande polisye pwotestatè yo gade kal yo pandan ke li fè konnen pwoblèm ke lapolis ap konnen jodi an, fason ke polisye ap mouri jodi an, pwoblèm sa yo pap rezoud pandan ke gen vyolans, kòmsi pandan ke yo menm yo an kolè avèk mouvman ke yap fè nan lari an. Michael Ange Léon mande avèk polisye yo Pou yo pa aji lan fason sa pou yo pa sal imaj la polis lan. Pandan ke li konnen vrèman ke sa kap fèt yo, li konnen moman kolè, li konnen vrèman sa ka mete an kolè. Men li mande yo gade ka l yo. Paske jan ke yap aji, jan kriz ki jodi a genyen lan peyi a, kriz ki gen jodi a anndan la polis lan, lap rann enstitisyon an vin pi frajil. Nan sans sa, li plede an favè tèt ansanm, armonizasyon, solidarite nan mitan polisye yo, pou yo sere lè ran, pou yo mete koudakouda nan mitan yo, pou yo ranje ap pèmèt ke yo evite ke plis polisye viktim. Ansyen Direktè Jeneral Lapolis lan, yon lòt kote, li mande. Wo kòmandman lapolis nasyonal Dayiti an pou l kite zòn de konfò la. Kon sa vle di? Kidonk pou yo twò alèz kòm si kòm si m ta di ke yo santi bagay k ap pase la. Kòm si yo fèmen je yo, yo pa rann kont de sa k ap pase la. Yo tèlman alèz yo menm yo an sekirite, yo menm ke yo pa gen de presyon sou do yo, alòske polisye ki nan lari k ap fè travay yo, y ap viktim nan kondisyon sa, men li mande avèk wo kòmandman lapolis la sòti nan zòn kòfon sa, konfò la, al tande polisye yo, Al chache konnen sa yo bezwen, al konnen pwoblèm ke yap viv jounen jodi a, bezwen yo pou yo pèmèt ke lapolis lan li menm yo sòti nan sitiyasyon ke yo twouve l jounen jodi a. Al tande fristrasyon polisye yo, ba yo mwayen adekwa ke yo bezwen pou yo kontinye pwoteje vi ak byen popilasyon ayisyèn nan. Paske li pa nòmal, li inakseptab pou ke de polisye. ap mouri nan de kondisyon parèy alòske lapolis lan ki la pou pwoteje ak sèvi jodi an se li menm ki tounen veritab sib bandi yo daprè sa ki di bò kote ansyen DG lapolis lan ki se Michel-Ange Gédéon ki li menm reyaji aprè sa k pase lanmò divès polisye nan Metivye, nan Lyankou nan mwens pase. yon semèn. N ap toujou rete sou menm dosye sa, gen 14 polisye ki deja asasinen anba bal, 2 disparèt nan mwa janvye a selon yon kominike Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun yo ki fè konnen polis yo vin sib bandi yo nan dènye tan sa yo. Depi lè Ariel monte nan tèt peyi an bandi yo vin pi pwisan sa ki lakoz yo ouvri zèl yo nan tout peyi an. Depi dat sa se 78 polisye ki mouri, 5 polisye mouri pa mwa sou administrasyon Ariel Henry an. Rezo a estime chèf CSPN nan ak DGPNH responsab lanmò tout polisye sa yo e listwa ap gen ap kenbe yo pat fè anyen pou pwoteje yo. Ann koute Marie Rosie Auguste. Degradasyon sitiyasyon ensekirite nan peyi a depi kòmansman ane 2023 pa janm sispann enkyete rnddh. Ane 2023 fenk kòmanse, men deja rnddh konte 18 ajan polisye ki viktim. 14 nan yo mouri asasinen, 2 blese pa bal, 2 lòt disparèt. E anpil nan polisye sa yo mouri nan moman bandi atake yo. Sa ki fè ke rnddh konsidere ke otorite leta yo lage ajan polisye yo ki tounen sib privilejye bandi ak zam nan peyi a. Fòk nou raple ke depi premye minis defakto Ariel Henry monte nan tèt peyi a, Bandi ame yo vin pi pwisan paske gouvènman l lan ranfòse yo, yo vin pi awogan nan mòd operatwa yo e yo pa janm sispann elaji teritwa yo. Menm jan an tou, yo pa janm sispann atake polisye yo. Rnddh konte, depi 22 jiyè 2022, dat kote Premye Minis Ariel Henry entwonize, jouk rive jodi a, 78 polisye mouri asasinen, sa ki fè yon mwayèn de 5 polisye ki mouri pa mwa, alòske pi gwo otorite egzekitif nan peyi a se li menm tou ki se prezidan Konsèy Siperyè Polis Nasyonal la. Ke polisye yo, manm polis administratif, ke yo nan inite espesyalize pnh la, ke yo se senp ajan oswa ke yo se wo grade nan pnh la, ke yo baze Pòtoprens, oswa ke yo baze nan nenpòt lòt vil nan peyi a, polisye ayisyen, fanm kou gason, se sib bandi ame. E sila yo ki baze nan Pòtoprens yo, yo k pi ekspoze toujou. RNEDH estime ke prezidan CSPN nan, Premye Minis defakto Ariel Henry, ak tout direktè jeneral Polis Nasyonal la, Komisè Divizyonè Frantz Elbé, responsab chak grenn nan 78 vi polisye sa yo ki pèdi pandan ke se yo menm ki ap dirije a. Listwa va kenbe ke yo pa t janm fè anyen pou pwoteje lavi sitwayen, fanm kou gason, ki te chwazi pou yo sèvi peyi a. Jodi a, rnddh kwè ke degradasyon akselere sitiyasyon sekiritè nan peyi a genyen pou objektif jistifye bò kote kominote entènasyonal la demand entèvansyon fòs militè etranje ke otorite leta yo fè a. Men. Nan plan makab sa a, polisye yo trè ekspoze paske sanble se sou yo dirijan leta yo vle montre ke peyi a bezwen yon entèvansyon nan fason ke nou wè polisye yo ap tonbe tankou grenn lapli. Rnddh kondane asasina an seri ki ap fèt sou ajan lapolis yo e li prezante senpati l a enstitisyon lapolis la ke premye minis defakto Ariel Henry jete an patur bay bandi ame Alò ke bandi yo menm bò kote pa yo pa janm sispann benefisye de pwoteksyon gouvènman Premye Minis defakto Ariel Henry an. Rnddh konprann fristrasyon avèk soufrans polisye yo. Men li kwè tou ke li oblije envite yo pou yo pa lonje peyi a an jeneral ak lari Pòtoprens an patikilye bay bandi yo. Paske pwoteje popilasyon an se sakrosent misyon lapolis la. Responsab komisyon jistis ak lapè a Jocelyn Colard Noël li menm tou kondane lanmò divès polisye nan plizyè lokalite. Defansè dwa moun nan kritike konpòteman otorite yo nan leta li di ki pa fè anyen pou mate fenomèn ensekirite a nan sosyete a. Pi lwen defansè dwa moun nan presize CJLAP deja anrejistre 30 moun ki pèdi lavi anba bal pandan mwa janvye a. Ann koute Jocelyn Colard Noël nan mikwo Peterson Blaise. Sa ki ap pase kounya la a, li mande pou nou ta kapab chèche konprann li, chèche konprann li pi byen, pou nou ta kapab wè ki sa ki dèyè l. E depi kèk jou la a, nou wè efektivman polisye yo tounen sib, e sib moun y ap asasinen, e divès kote, diferan kote. nan Pòtoprens, nan Petyonvil, nan Latibonit, Lyankou patikilyèman, se yon sitiyasyon ki ap pase nan yon kontèks kote peyi a nan yon diktati. E si nou konsidere ke pa gen okenn moun k ap dirije peyi a la ki se elit, donk se. Tout moun yo se moun ki mete tèt yo e de fèt e nou pa konn ki misyon yo genyen, nou pa konn pou ki tan yo la, nou pa konn ki sa y ap regle. Epi pandan tout tan sa la peyi a e anba aso e gwoup ame e tout kote, peyi a anba aso e moun ki e vle fè. pwòp lide pa yo pase, pwòp enterè pa yo pase, e se nan kontèks sa a e nou ye. E nou nan yon kontèks tou kote gen moun k ap chofe, kit se moun ki anndan peyi a, kit se moun ki andeyò peyi a. Ki te moun kap kap kap jwi kap jwi de peyi a ap chofe pou genyen entèvansyon entènasyonal, entèvansyon ame ki pou fèt anndan peyi a. Se nan kontèks sa nou ye e ke nap sibi aso. Nou wè kap fèt la yo e se vre nou antouka mwen menm mwen jis ak lapè e sa fè nou mal anpil paske nou wè ke e moun ki fòs lòd moun ki fòs lòd yo donk se yo menm yo mete ajenou yap mete ajenou apre yo fin mete tout lòt enstitisyon leta yo ajenou. Donk kounye a se lapolis yo mete ajenou e kounye a y ap fè y ap fè y ap desann polisye youn youn pa youn oubyen pa gwoup e donk se yon bagay ki grav ekstrèmman grav ki ap pase la a e nan bagay sa tou gen anpil lòt moun ki viktim. moun ki ta polisye ki viktim swa zak kidnaping men zak asasinay tou e komisyon jistis ak lapè li deja resanse plis pase 30 moun ki mouri pou mwa janvye pou janvye a dayè mwa janvye a poko fini nou sèlman nan 26 zyèm jou. e mwa janvye a donk deja gen plis pase 30 moun ki mouri e donk nou pa konnen kijan sitiyasyon an ap ye disi 31 janvye men se yon sitiyasyon ki ekstrèmman grav ekstrèmman grav ki ap pase la a e nou menm nou kwè ke moun ki mete tèt yo e dirijan nan peyi a e se yo menm ki dwe esplike nou kisa k ap pase a la a.